Mèkredi 11 janvye 2022, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, nou kontan avèk ou aprè midi an la nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou, e nap pwofite di mèsi avè menm. antre danble nan enfòmasyon yo avan menm nou rive pi lwen, nap di mèsi avèk ou menm ki fè chwa de nou, ou menm tou ki toujou rete enpasyan kilè tvlakayhaiti.com ap pote yon nouvèl videyo pou ou, enben nou pare tan tou cho tout flam ak tout vitès poun pote videyo sa pou ou. Nan videyo sa nou pral fè ou tande dènye detay yo sou dosye e donk e lapolis ki yo menm. Viktim e donk e lapolis ki pran kou, lapolis ki ankò yon fwa pase yon move moman anba men nèg ak zam ilegalman, ebyen genyen e ansyen, bon nou ka di ansyen pòt pawòl lapolis la paske jounen jodi a la a Gary Derosier pa pòt pawòl lapolis la ankò ebyen misye se komisè e donk e Gary Derosier nou pa konnen ki nèg ki pral nouvo pòt pawòl pnh la men pou moman nap pale la a Gary Desrosiers misye se komisè Garry Desrosiers ki tap bay detay sou atak sa ke bandi fè kote yo arive donk retire lavi 2 polisye anviwon 4 moun pèdi lavi yo e gen plizyè lòt ki blese pa bal e kap pran swen lopital. Senatè oubyen ansyen senatè Youri Latortue sòti nan silans li aprè gwo atak entènasyonal la fè sou li e kòm kwa l se youn nan nèg k ap finanse ensekirite nan peyi a, l se youn nan nèg k ap fè trafik zam ak trafik dwòg, enben senatè a ki yo menm, ki li menm nan konferans de près sa a ke l ap bay jodi a la a, kontinye ap manifeste inosans li pa rapò avèk akizasyon sa yo ke gouvènman Kanada a mete sou do l. Enben senatè a fè konnen, e donk nan liv sa a ki ekri e selon sa liv la di, enben senatè a pa gen. dlo pou lavel paske tèlman gen dosye yo mete sou do ansyen senatè Youri Latortue ke nou pral envite ou an tande nan donk video sa rete konekte tout moun bòn ekout nap tounen pou yon pwochèn video. Bonjou Guerrier, bonjou Pierre Renel, bonjour Johnny e nap pwofite di a Johnny bòn fèt o non de enstitisyon polisyal an kòm jèn. Mèsi Pepe. Wi, donk kisa enfòmasyon yo ye, ki detay, kisa premye eleman enfòmasyon yo ye konsènan 2 polisye sa yo ki mouri yè nan zòn Kafoufèy? Jeneralman, Guerrier, lè sitiyasyon sa yo, sitiyasyon malere sa yo pwodui, genyen plizyè enfòmasyon. et qui viennent par la suite et c'est à service d'investigation pour que les capables de vérifier et pour que les avancer plus enquête et surtout préliminaire là hein en attendant que le décès rapport pour les acheminer et d'autres entités on a fait un achat qui va l'approfondir, à savoir les euh, cellules qui occupait de ça au niveau euh, de la direction centrale de la police judiciaire. tchekpwent tap fè travay yo e yo mouri pratikman nan egzèsis fonksyon yo paske yo an inifòm yap fè travay yo se la yo t afekte yo te afekte nan sou komisarya mache salomon se polisye previlus jean dady ki son jèn de 29 an ki malerezman li menm li touche pa. Tèt, epòl, basen, e janm do nan li afekte nan soukomisarya Mache Salomon, ajan 1. Genyen Deni Demse, ajan 1, ki genyen sèlman 33 zan e ki li menm te touche onivo epòl, bra, dwa ki afekte tou nan soukomisarya Mache Salomon. Genyen Madam Marie Thérèse Bazile, aje de 52 zan, li touche onivo estoma, epòl. 3 moun sa yo, yo te gantan fè dilijans pou y al avè yo nan lopital Medsen San Fwontyè. Lè rive nan sal dijans lan, malerezman, yo pèdi lavi yo. Genyen Joseph D'Haiti, ki pwobableman yon pastè, ou di mwen se pseudonym li, ki fè 10 dan 140, e menm ki touche nan do l. Se yon sitiyasyon ki regretab, ki alaman, ki pwodui yè o nivo. Se o total 4 moun ki mouri, pote pawol. O total 4 moun, e 2 polisye yo te a bò moto polis yo, ki de koulè nwa e blanch, e kote ke yo menm yo te pran moto a tou jisteman te pran katouch o nivo de tank li. Genyen zam de sèvis yo ke bandi sa yo arive. ale avèk yo. Selon enfòmasyon nou genyen de popilasyon an, yo te abò yon pikòp de koulè nwa doub kale. Polisye sa yo, bandi yo te siprann yo oubyen yo te nan echanj de tir ak bandi yo? Alò, janm nou lanse, kòm nou genyen kòm premye eleman enfòmasyon ki vin jwenn nou sèvis envestigasyon an, onivo komisarya de Pòtoprens, se swit a yon tchèk pwent ke w t ap fè yon tchèk de woutin. Jeneralman, lè w genyen de zòn konsa genyen de machin ap monte, machin ap desann, polisye yo, yo kapab toujou kanpe chofè yo pou ke yo kapab verifye si papye machin yo ok, si lisans yo ok. Ke petèt vèsyon sa a li posib pou l kenbe piske nan foto m ap gade yo m wè gen yon papye machin ki tou nan men polisye a ki tonbe atè a. Se papye machin yon kamyon se papye machin yon kamyon ki te gen anpil machandiz e ki se jiteman se la yo t ap yon poze kesyon epi verifye papye. Anpil pòt pawòl. Malgre sitiyasyon sa a, Pè Renèl, e malgre ke nou touche o nivo enstitisyon an, o nivo tout kò polis lan, tout polisye yo, de kèlkeswa grad li ye, o kòmandan chèf de lapolis nasyonal, li touche nou men nou p ap dekouraje pou otan, e malgre tou. e 2 lòt moun ki nan popilasyon yo tou ki yo menm ki ta pral nan travay yo oubyen ki ta pral nan aktivite yo malerezman yo touche se 2 ka ki touche nou menm onivo lapolis onivo de wo kòmandman an onivo de tout polisye yo egalman onivo de sosyete an sitou avèk 2 lòt moun ki se manm nan popilasyon. Voilà. Mèsi. Mèsi anpil pòt pawòl komisè a. Se ti komisè kounye a. Wi komisè de polis. Fòn jwenn lòt fòn jwenn foto. Moun la jodi a yo reponn an gran nonb nan envitasyon de pwen de près sa a ki fèt pou jodi a. N ap di premyèman a tout moun k ap tande nou, ke se swa an dirèk oubyen pa laprès ki prezan, ke mwen menm pèsonèlman, mwen viktim deja de sanksyon sa yo anndan peyi a, kote an 2007, jisman o nivo de Etazini yo te rele nou pou te di gen sispisyon dwòg sou nou, E yo pran de desizyon kont viza nou paske gen sispissyon. E depi lè sa a m te antame yon batay ki te fè ke 3 zan apre o nivo de Wikileaks nou te wè se Fritz Meuse yon nèg ki te akapare pò Gonayiv la ki te al pote plent ki te al denonse m nan anbasad Ameriken. amerikèn le 5 me 2005 paske l pa t vle peye pò Gonayiv la e m te di l peye l. De lè sa a, batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal, jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon, nou t al devan tribinal e n te genyen batay la. e misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon, se pou l te ka akapare pò Gonayiv la e fò n raple an pasan ke pò sa aktyèlman l nan men Leta piske batay sa ke nou t ap fèt la se te pou ke Leta te rekipere pò a e lè sa a nou vin rive nou wè ke peyi tankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. Ebyen, lè 4 novanm 2022 vin rive, nou vin retwouve n nan yon sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou. Yo vin pa laprès, nou aprann sa, piske yo pa janm sinifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik. piske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon. Aksyon ke nou anprann, nou te ekri peyi Etazini, nou te ekri peyi Kanada, paske yo te pale de fason jeneral, pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. A dat, yo pa janm reponn. Kote ke liv sa a wa di l te fèt pou Senatè Youri Latortue. De premye paj jiska dènye paj se dè akizasyon a nan pli fini kontre mwen menm. Lè nou t ap gade men liv yo la, ni an franse ni an angle, Men, pa rete sou kesyon sanksyon an, li la tou. Dosye m, paske m toujou mache avèk dosye m. M pa janm pale san m pa gen dosye m. Nou konpare liv la ki soti an 2019 avèk. Sa nou te ka di, ebyen desizyon ki pran Ozetazini e Okanada, sa nou wè? N ap rive sou li talè. Sa nou wè nan liv la, nan liv otè liv la, s on non ke nou wè yo rele Maxkill. Maxkill. Sa trèzenpòtan men m pral rive, se li k manman dosye a. Ebyen sa nou wè nan liv sa? An 2019 ke liv la soti, yo di liv la akize m. Li di ke Youri Latortue ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Se sa yo di nan liv la. Nan chapit 9, paj 147 e 148. Se sa yo di nan liv la. ke map trafike zam avèk Lafrik di Sid. Yo di nan sanksyon yo ke mwen menm tou map fè trafik zam avèk peyi etranje. E nan liv la, m ta renmen petèt nou wè kòman nèg sa a ki ekri liv sa a, m poko rive sou non l, kòman li defini, li di map fè trafik zam avèk peyi Lafrik di Sid, m te gen yon konntenè zam ki te rive nan dwàn Pòtoprens, Poukisa yo pa kenbe kontenè a paske pat gen kouran, nèg ki tap sipèvize kontenè a kòm pat gen kouran li pat sipèvizel li te voyel ale konsa. Se pou moutre kòman Maxkell nèg yo di ki ekri liv sa se yon voye monte puiske nan liv sa pa gen anyen dakademik ni de pwouve. Twazyèm sa yo di nan liv la yo di m fè m patisipe nan vyolans Yo di mwen tal distribye zam an 2009 nan liv la wi avèk René Monplaisir. Tout moun te konnen ke mwen te nan opozisyon avèk Prezidan Preval, pa t gen oken rapò ant mwen menm e René Monplaisir. Yo di nan liv la m tal distribye zam. Nan chapit 11, paj 169 e 175, nan chapit 12, paj 189, 191, alò ke yo di nan desizyon sanksyon yo ke mwen menm m fè vyolans egalman nan avèk bandi nan katye popilè. Donk nou wè egzakteman sa ki di nan liv la yo vin reprann ni nan desizyon sa yo. N ap kontinye. Liv sa a li ekri pa Max Keel. N ap gade non an, nou wè MAXKEEL. Non sa a, daprè sa li di, se yon ofisye ki t ap travay Nasyonzini ann Ayiti. Pam! Nan liv sa a, alafen, a wi, misye di se yon ofisye k ap travay Nasyonzini, an desanm, pou ekri Nasyonzini. Mwen di Nasyonzini men genyen ofisye ki di lap travay lakay ou, ki ekri sou nou, ki fè difamasyon, nou ta renmen ou menm ou idantifye l. Jiska dat pa gen repons. Nou te oblije, lè nou wè yo pa ba nou repons, paske nou pa ka kanpe la, son dosye politik. Nou te oblije anplwaye on ekip jiridik an Ayiti e Ozetazini. Ekip jiridik sa pèmèt nou dekouvri vrè moun ki ekri liv la. Moun ki ekri liv la, ki rele Bern Grabner, Bern, B-e-r-n-e-t, Grabner, G-r-a-b-n-e-r. An efè, misye se yon ofisye ki te travay Nasyonzini an Ayiti, se yon Otrichyen ki travay de 2005 a. 2015, e ki te, dapre sa l di, ap travay nan dè dosye anba, dè dosye enfòmèl. Misye te kite, misye rantre Ayiti an 2005, li kite an 2015, e aktyèlman, misye ap travay an Afrik. Men sa nou vin wè. Se ke Ben Grabner ki fè tout bagay fò nèg ou bon anpil nan evestigasyon, nan dosye, ou dekouvri tip sa. E jan m pwal di l la m pa menm kwè ke Nasyonzini konnen se misye ki ekri liv la. Dayè nan liv li a li akize Nasyonzini tou, li di Nasyonzini t ap transpòte dwòg nan machin li. Ebyen. Sa misye fè nan liv la? Nou konnen lè yon liv ap ekri de fason akademik, yon rapò ap ekri de fason akademik, mwen menm fè plizyè rapò, ou oblije idantifye l. Ebyen nan liv sa a, pa genyen mezondedisyon. Pa gen mezondedisyon. Li menm ki fè pwòp liv li, li pibliye l. Pa genyen egalman anrejistreman dwa dotè. bokou plis kesyon piske lè nou vin al fouye zo nan kalalou nou wè ke Colonel Grabner ki ekri sou koripsyon nan lèzane 2 franchiz pou rapò ke sena a fè ke nou te fè misye pa pale de kontrebann nan misye pa pale de kesyon paspò yo misye pa pale de ong pandan tan sa gen 10 rapò ki fèt nan sena a k ap denonse moun k ap vòlè don mwen menm prensipalman misye pa pale de oken dosye sa yo epi n ap fouye zo nan kalalou e lè n gad nan liv la n ale toujou Nan paj 321, 324, Bèn Gabnè di, Men kiyès ki te ka prezidan Dayiti? Men kiyès, se yon ansyen premye minis wi, m p ap site non, n a li nan liv la. Se misye ki ka prezidan Dayiti, ki ka fè meyè, e se yonn nan moun ki premye dilapidatè Fò Petro Karibe. E se lè sa a, e se lè sa a. Ankèt nou ap kontinye e se lè sa a nou vin wè ke lè Prezidan Jovenel te, an fevriye 2019, te fè yon diskou, nou sonje, li te di moun opozisyon yo se yo ki nan dwòl, se yo ki gen bandi e se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo kont tout nèg ki te nan opozisyon, donk mwen menm pèsonèlman, ki te, ebyen, ki te fè Petro Karibe. E nou sonje, rapò sa a son fo, piske nou konnen egzakteman lè sa a, se prezidan ki te peye, ebyen, Anèl pou ke li te vini, pou yo te fè demagoji a, men an menm tan, yo fon dosye. Mwen te tnè a. Misye di, misye di nan liv la, tande byen wi, misye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye. Misye di li gen yon metò nan anbasad la. Misye di ke tout sa l fè, li fè yo an kolaborasyon avèk entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon e sektè mafye ki te nan Petwokaribe a, dilapidatè ki te nan Petwokaribe a. E se dosye sa yo ki monte depi 2019 kontre opozisyon an e kont moun ki t ap di verite pou yo fè karaktè asasinechan, sa vle di Yo pa ka jwe yo, yo vle detwi karaktè yo. E pa bliye ke menm moun sa yo ki te vin kote m lè m t ap ekri Petwokaribe a, ki te di m y ap ban m tout avantaj pou m pa t met non yo nan Petwokaribe a e ki te fè m menas, jisteman se moun sa yo ke Ben Gardner di ki dwe prezidan Dayiti paske se moun ki pi klin nan peyi a. E nou di tou, paske nou pap twonpe dènmi, Nasyonzini pa konnen, se nou ki ekri Nasyonzini pou nou di, nou ekri Biwo Afè Legal ki nan Nouyòk pou nou di ke men nèg ki ekri liv sa a, paske nan menm liv la tou li kritike Nasyonzini. e aktyèlman l ap travay pou Nasyon Zini an Afrik. Piske li te retounen travay de 2019 a 2021 an Ayiti, e kounye a li an Afrik, l ap travay pou Nasyon Zini. Donk nou menm ki te ekri Nasyon Zini, Nasyon Zini pa t ka fè travay la. Pou jwenn moun nan, nou ekri Biwo Afè Legal a New York pou nou di l, Men sa on anplwaye ap fè. E m pral di nou ki sa nou menm nou di nan lèt la toutalè. Fò de tout sa k pase yo la, nou vin konprann kòman gouvènman ayisyen, sektè mafye Petwokaribe a avèk ofisye sa a e petèt lòt te ap monte dosye sou moun. pou ke yo te ka detwi opozisyon an, dont mwen menm ki te ekri 10 rapò pou te eklere je moun yo, dont Petro Caribe, kote on milyon moun te pran lari t ap di yo pa vle koripsyon.